Sa m pral di w la, ou gen dwa wè l dwòl, men m ap di w li kanmenm. Ou wè dirijan isi, gen lè konsyans yo kochon te manje l nan po bannann. Hum! Ou fache? Ou pa ta dwe fache monchè. Paske ou gen lè pa wè sa dirijan isi ap fè pèp la pase. Ou pa okouran? Hey! Ou pa o kouran de sa nèg yo ap fè la a pou ni yonyon, ni lamò san jou. Desideman, baz 400 mawozo a konnya a li son baz bandi legal. Ebyen, moun ki konn fè analiz, moun ki konn kòmante deja wè ki kote nèg yo prale avèk peyi a. Men erezman, Selon tout kontak nou fè, selon tout ankèt nou mennen, nou rive jwenn zen an. Nou gen zen an, rete la, nou pral ba w zen an. Nou dekouvri nich nèg yo. Nèg yo move tankou kong, nèg yo fache tankou gèp. Ebyen, nou rive gen kontwòl nèg yo. Rete la, pèp ayisyen, ou pral jwenn zen. Rale ti chèz ba w. Sa k gen zòrèy pou tande, tande! Humm men sa nèg yap fè peyi a gad figi nèg yo non mesye an sak fè nou toujou ap goumen pou gen tranzisyon se paske nan tranzisyon nap vin fè sa nap fè la a hey mesye oh pèp ayisyen nou pa merite sa non nou pa merite sa non pèp ayisyen sa nèg yo ap fè nou pase la nou pa meritel non. Antouka ou pral sezi tande ki gwosè konplo, ki gwosè plan! Se kòmsi se nèg yo ki ekri Prison Break la pou jan m wè nèg yo ap monte sèn nan la a. Men erezman pou nou menm ki fè pati de jenerasyon konsyant lan, nou menm ki se de jèn jounalist, Kab, m kapab di analize e kòmante, nou jwenn zen an. Ehe, nou jwenn zen an. E pèp la, kale je w! Paske nan jou k ap vini la yo, nou pral mouri pa makòn. Ou konprann? Paske, li lè pou n ap arete bandi. Men olye de arete bandi, nou wè pèp ayisyen an, ebyen, se libere nèg yo bezwen libere bandi. Medam mesye gen yon plan ke m kapab di w pouvwa an plas la ap monte. Ki plan li ye? Sonje yè swa nou te pale w de evantyèl evazyon ke nèg yo yo menm yo konsevwa pou yo kapab libere Yonyon ki se nimewo 1 400 mawozo. Men dotre pa, nèg yo gon lòt plan. Ki plan li ye? Strateji nèg yo, se fè de tèl sòt ke yonn ap rantre, yonn ap sòti. Antre yonyon e lamò san jou. Nèg yo ap rayi m wi mesye. Nèg yo ap rayi m wi ti pèp la. Paske nèg yo pap nan avantaj ou non. Nèg yo pap vle m bò zen an non. Anpil jounalis konnen l, men yo pa p di l, notamman gen de jounalis tradisyonèl ki konnen l, e m konnen yo konnen l, men yo pa p di l. Men, erezman, ou gen paj sa k rele Bon News sou Facebook, ou gen Odit sou YouTube, ebyen nou menm, n ap lage zen an. Men ki sa l ye, men ki plan nèg yo. Nèg yo se libere yonyon paske nèg yo yo menm yo bezwen fè sa k rele ti pas kout paske nèg yo te deja di yo pran pouvwa a pou 25 an ebyen nèg yo bezwen toujou gen pouvwa a ebyen y ap libere grenn sòlda ke yo genyen pou al okipe dè espas paske nèg yo gen obligasyon pou yo fè eleksyon sa se yonn. Yon lòt kote, nèg yo vin wè, pa ka genyen 2 wa nan sèl wayòm. Avèk liberasyon klasik de Yonyon, ebyen, prezans Lamò 100 jou pa dwe la. Paske, Lamò 100 jou, ki se gang de lekip, chèf gang de lekip, Yonyon, ki se chèf gang de lekip, ebyen, avèk liberasyon klasik sa a, ebyen, pral vin mete Yonyon avèk Lamò 100 jou anfas. Yonn pral manje lòt. E tou lè 2, se bandi oubyen chèf gang de lekip yo ye. Lamò 100 jou ki deja gade tèt li kòm nimewo 1, byen ke nou tout konnen se Yonyon ki nimewo 1 pandan l nan prizon an, ebyen kounye a, avèk liberasyon Yonyon, Lamò 100 jou pa pral yon senp sòlda. Haa! Ou pat konn pati sa a non. Lamò 100 jou pap janm dakò al yon senp sòlda pandan zetan l pral fè pasasyon an avèk Yonyon. Ay ou pat wè pati sa a. E Yonyon tou li pap dakò soti l soti nan prizon pou l vin yon senp sòlda anba titèl oubyen anba lobedjans. Lamò san jou. Ebyen konnya la a, yo etidye plan an, yo vin wè pou Yonyon li menm vin emèje, ebyen fòk genyen yon anyo ki imole. E anyo sa k dwe imole a, mèdam mesye tande byen wi, li se La mort sans jour. Nou tande byen? Se li ki dwe imole paske Yonyon pi gwo chèf ke misye. Pandan Yonyon nan prizon an. Yonyon pi gwo chèf ke la mort sans jour pandan l nan prizon an e l achte plizyè machin bay nèg. E deja genyen 4 zo reken avèk yon pikòp doub kabin gri ki gen vit an nwa ki deja la disponib. Ebyen pou lè nèg yo pral fè tantativ pou kraze prizon mete misye deyò a ebyen se machin sa yo kap vin an kòtèj. E fòm di nou se chak jou Izo avèk Yonyon ap pale pandan Yonyon nan prizon an. Ou te konn pati sa? Yo pa vle wè nou. M di w yo pa vle wè nou. Yo pa vle wè nou, men ou menm, ou vo plis ke sa, nou pa ka pa ba w enfòmasyon yo. Fòk nou kale je w! Lè w tande nèg isi ap pale, pou w konn kiyès yo ye, pou w rele chen an chen, pou w rele chat la chat. Kounye a, men sa nèg la fè, y ap etidye yon plan, piske yo pa vle Yonyon avèk Lamò 100 jou rankontre, y ap etidye yon plan pou yo evakye La mort sans jour Koman li ye? Se fèl kite peyi a? Ebyen se sak pwal debouche sou kesyon paspò a la a? Se pou fèl kite peyi a? Se sak fè ou wè gon premye ajan ebyen ki monte dosye pou la mort sans jour avèk yon non E lè, m kapab di w, responsab an nan monte sou sistèm nan, yo jwenn paspò misye a, epi yo chèche, yo vin wè kiyès ki mèt dosye a, yo revoke moun ki mèt dosye a, epi yo anile paspò a wi. Yo pa arete l non. M do yo revoke l. Kounye a, ou wè ki tray yon moun ki se yon anplwaye nan menm enstitisyon sa a. Sa vle di, nenpòt lè, moun sa a, anplwaye sa a ka vòlò a, andedan imigrasyon an, te ka fè nèg 400 mawozo yo kidnape w. Si yo fasilite misye jwenn paspò, se pa kidnape, yo pa ta ka fè kidnape yon moun. W ap dakò avè m. Men, sa k pi mal la, malgre yo anile paspò a sou sistèm nan, Yo revoke moun nan ebyen nan menm semèn nan humm m ri men sa dwòl wi nan menm semèn nan yo jwenn sou sistèm nan yon lòt paspò lamò san jou sou yon lòt non hahahaa ooh ayiti bèl dèzantiy. Nou tande, premye paspò anile, yo revoke moun nan, nan finisman semèn nan, yo jwenn lamò san jou, yon lòt foto, yon lòt paspò sou sistèm nan. Paske nèg yo ap fè jan pou yo libere Yonyon e sa pa ta dwe pran anpil tan, si l ap pran tan, se paske bagay sa a deja anvayi larepiblik, kounye a nèg yo oblije retade. sou tantativ la. Men, se bon bagay la tap menm pran 15 jou. Ebyen, divè ke yap fè jan pou yo kouri libere misye, ebyen fòk yo fè jan pou yo kouri, ebyen, fè lamò san jou kite peyi a. Nou menm, nou pa vin fè bri isi. Se enfòmasyon nou bay. M pini yon moun, kit ou nan leta, kit ou pa nan leta, vin demanti enfòmasyon sa a. Bon mete nèg yo an defi vin demanti enfòmasyon an. On sèl kesyon wap poze tèt ou, ki kote nèg sa a jwenn enfòmasyon sa a? Ou pap janm konn sous nou. Humm ou pap janm konn sous nou. E sèl kesyon sa w ka poze tèt ou, ki jan enfòmasyon sa a fè flite? Humm nèg yo sezi. Se sa, ebyen pèp la, fòk nou kale je nou. Plan an kisa l ye? Se pa kite 2 nèg yo vin goumen pou yonn nan yo mouri paske yo tou lè 2 se bandi de lekip, ebyen se fè yonn kite peyi a pou lè pou lòt la li menm li vin dirije. Men ki plan nèg yo gen pou peyi a. Men kisa k rele chanjman an. Men poukisa nou vote moun. Men poukisa tou. Nou pa pran desten nou an men. Sinon, Ariel Henry nou gen la a pa ta dwe la ankò. Paske, yo te mete l pou 6 a 7 mwa, e fòk eleksyon ta fèt. Ebyen kounye a la a, men l pral kouri sou 1 an wi. Nan ki nivo nou ye pou eleksyon fèt? Hum! Tèt chaje. Mèsi a ou ki abòne, ou menm ki potko fè sa, fè sa kounye a. Kòmante, pataje, layike, mande yon fanmi, yon zanmi fè l tou. N ale, n ap kwaze talè pou yon lòt emisyon. Kale jou, pèp Ayisyen.